Bonjour bonsoir la famille avèk plezi nou antre lakay ou pou kapab pote ba ou yon nouvèl emisyon jist avan nou kòmanse emisyon sila nap mande w pou kapab abone sou chanèl RL media pro sou chanèl RL news sou chanèl my info prod nou konnen poukisa sa ka rive ke gen sanksyon ki tonbe sou RL prod. e imedyatman sanksyon tonbe tankou jan sa te ye nan kòmansman mwa fevriye a lè sa m te mande nou pou nou te ale sou chanèl sa yo kounye a m pa t ap menm bezwen ba nou mesaj nou konnen imedyatman ta gen yon ti pwoblèm sou RL prod n ap just travèse sou RL media pro RL news e pou se ki adore écouter du français bien sur ebyen yo te kapab ale sou my info prod fè sa vit pou nou kapab sur ke nou tande vwa sa a. Ke nou renmen tande anpil, ki toujou ap bay nou enfòmasyon 24 è su 24. Alò se pati pou sèt nouvèl emisyon Bagay yo rèd nan Pòtoprens, le diable a mi le pye sur tè. Ben wi, bagay yo mare ankò sou Belè, men nou pral retounen paske gen anpil koral k ap chante la men yon ti bilan tou suit nan zafè kidnaping ki genyen nan peyi Dayiti pou jodi a sèlman. Eey bagay la rèd yo kidnape yon moun delma yo kidnape 2 moun aprè malik zòn legliz mon carmel gen yon kidnaping ki ta sanse fèt sou yon moun nan metivye e yo kidnape yon lòt sou wout 2 frè e anfen yo kidnape 2 moun devan safari motòz sa fè preske 8 moun yo kidnape pandan lajoune du 28 fevriye 2023. Se sak fèm te di ke mwa fevriye a sanble yon mwa malè, yon mwa ki pote move nòt, ki anonse dram sou peyi Dayiti. Enfòmasyon nou dwe konnen pandan nap anrejistre emisyon sa la, se yon enfo ki nous est parvenu, SOS SOS pou anbilans, gen yon polisye ki afekte nan komisarya Omega pandan lap sot travay, li te sou moto. Daprè enfòmasyon yo ta sanble se yon kamyonèt ki teke misye pandan li sou moto a, li tou pase sou tèt polisye a pèdi lavi l, nou wè l kap benyen nan san sa vle di eh dram partou. Polisye sa se ta yon 25 èm ki mouri bò dlo li rele Berthony Se jan nou diw li a yon kamyonèt ki frape l. Bagay la mare ankò o nivo de Belèr. Krache dife vèsus eeuh kòman lòt mesye yo rele? Nèg Belè yo wi. Nèg Kempès yo. Yèswa te genyen yon pote boure pa bò kote nèg krache dife yo. Men gen ekip lè yo nan batay oubyen lè y ap jwe yo pa janm aksepte eeuh pou yo sibi kont. Sa vle di se yo menm ki dwe toujou a latak. Ebyen fò n di ke, jan m te di w li menm yèswa a la, nèg yo pase a lofansiv. Bagay la te rèd paske gen yon chèf anba a, nèg yo pran nouvèl ke ki pa ta la epi sa w tande a la a, nèg krache dife yo pote bouyi an bout bèt. Nèg yo kòmanse ap raboure kèk zòn, tout bò lise nèg yo ap raboure epi nouvèl la rive jwenn Kempès ki te anpe pli wo. ebyen li desann avèk gwoup nèg li yo lal bay replik sa w tande a la yon replik bosal jounen jodi a la bagay la eklate pou la pli bèl paske nan moman nap anrejistre emisyon an la anpil bri vin jwenn nou gen anpil koral kap chante anba ru tirmas tèt chaje genyen anpil moun yo menm ki kòmanse ap kite zòn yo kisak pase ebyen m ta kapab di nan dezyèm rawonn batay sila se belè. ki pase a lofansiv, li pase a latak. Epi sa w tande a la, zòn nan kòmanse ap sakaje. M ap pran randevou avè nou enpe pli ta paske bagay la kòmanse bosal, mete dron mwen anlè, se sèlman bri bal m ap tande m poko ka jwenn enfòmasyon sou dezyèm pote boure sila men fò m di nou ke ti kal sa m jwenn kòm enfò a se ke nèg Bèlè yo, yo mete pye yo atè a. an bon bèt. Genyen yon aksidan ki fèt la a o nivo di departeman de l'Artibonite, yon mò e plizyè blese nan yon aksidan nan departeman sila a. O mwen yon mò ak plizyè blese anrejistre nan maten mardi 28 fevriye 2023 a nan yon aksidan sikilasyon nan kafou Gwo Mòn sou tronson ki relye komin Gonayiv ak Gwo Mòn nan l'Atibonit. Aksidan sa a fèt pandan yon kamyon ki tap pote chabon. fini kous li sou kamyonèt epi nèg moto yo menm ki te pake nan zòn nan. Moun ki mouri a se yon chofè moto idantite li pa revele. Moun ki blese yo, yo kouri avèk yo lopital Mòn Blan nan site endepandans lan. E daprè lòt enfòmasyon ki rive jwenn nou, ta sanble genyen plis moun ki pèdi lavi yo paske gwo kamyon sa li menm li pèdi fren e li pase pran Plizyè lòt kamyonèt sa w tande a la a bouyay nan lari a. Ann travèse pou lòt dosye. Genyen yon ti zizani, yon ti animozite antre komisè Muscadin. Mwen wè kounye a papa depi yo site non komisè Muscadin, tout moun mete zòrèy yo alekout pou konnen ki sa k pase sipèsta a la. C'est un mec qu'on considère comme un superstar euh yon moun eh ki la m ta kapab di pou fè moun plezi alezi brèf euh nou sonje sa k te pase nan imigrasyon miragwàn lan m te bat bravo lakontantman pou sa Muscadin te fè a men pandan Muscadin te plonje pran direktè adjwen an li sanble te gentan frape direktè la E fòk nou di ke bagay la fè gwo zen. Biwo a oblije fèmen pòt li paske direktè la estime ke se yon afron. Li menm li se yon responsab epi gen yon komisè gouvèneman ki vle foure bouch li nan tout koze epi ki vin fè lòbèy nan enstitisyon sila. Donk nèg yo fèmen. Kounya la pou kapab remedye ak sitiyasyon an, Genyen direktè departemantal la ki se Morel Bera, ansyen kandida pou majistra ou depite nan komin Petyonvil. Ebyen, sa fè lontan wi. Misye se li ki delege departemantal, li ofri tèt li kòm entèmedyè pou te kapab rezoud pwoblèm sila. e li te pale nan mikwo laprès pou di ke ben men sa k pase, men sa k pase, ebyen men sa y ap fè pou kòlye la, men ki demach k ap antreprann pou ke yo kapab pèmèt reouvèti estrikti sila. Ann tande l. Se yon dènye, ann di ke mezantant ki te genyen ansanm avèk direktè imigrasyon an. 2 lòt anplwaye avèk komisè la. Mentnan nou oblije entèvni pou ke nou kapab kòm otorite konstitiye pou nou kapab mete ou la pou pèmèt ke nou kapab rive jere bagay yo. Komisè a li fwape direktè a. Se sa ke yo di paske m pat la m pa ka temwen l e lè m vini avèk jij de pè e direktè a repete menm bagay la devan jij de pè a e komisè a te la tou li di ke komisè la fwape l. E gen 2 lòt anplwaye kanndan ki repete menm bagay la, yo di komisè a fwape yo. Mentnan nou konnen sa ki rive a, li kapab rive nan tout sosyete, sa ka rive gen yon mezantant ki poze antre otorite ak otorite. Nou menm ki plase nan pi wo nivo leta nan depateman an, ebyen nou te pran desizyon an pou ke nou fèmen biwo a annatandan jwenn yon mwayen pou ke sèvis la li bay pi byen. Lè w di frape eske sa vle di ke komisè a se te tire l te tire kou sou direktè a si wi eske nan kòmsi rapò ke direktè a baw li pa di w si l ret tounen kou an e vè komisè a? Non an nou di ke li sèlman rapòte mwen ke komisè a fwape l. Li pa di ki kote? Bon e jan misye ta vle pale a se kòmsi ke Komisè a ta mete Men nan lestomak li èske ou konprann e li di ke mwen do ankò byen mwen pat temwen e son fè rapòte mwen menm mpaka di ke komisè a te bal te frapel vre komisè a pat frapel vre men la sèl choz gen plizyè moun ki temwaye ke komisè a te frapel. An tèm dotorite jiskaprezan nou poko janm jwenn Ann di nan poupale ke nou genyen nan kad rankont yo, eske nou poko janm gen yon dat ki fikse ki ka pèmèt ke pòt imigrasyon a imigrasyon yo ouvri? Mwen sot di w sa deja, e sa k fè n p ap ouvri demen se jis pou n ka fè netwayaj. N ap netwaye espas la, e n ap gade si nou kab vini avèk chèz pou nou mete pou moun yo, pou moun yo lè yo antre anndan pou yo chita, pou pa genyen yon afliyans de moun ki kanpe devan kamera. Paske mwen di w gen sèlman de machin, de machin, ann di de kamera. k ap bay sèvis kote ke gen yon popilasyon ki vrèman dans ki bezwen sèvis la ok. Alò eske nan kòm si antant w ap chache antre lè de pati malerezman ki te gen mezantant lan ou poko pale ansanm avèk komisè a kòmkwa pou ta pran avi pa l? Bon mwen pa pale dirèkteman avèk komisè la paske mwen te envite l nan rankont lan li pa t vini. Men pa entèmedyè dotre pèsòn e misye pa gen pwoblèm, li fè konnen ke li pa gen pwoblèm depi ke n ap pran desizyon pou sèvis la mache byen, li menm l ap kore l. Se sa ke yo rapòte mwen atravè youn nan, atravè dwayen tribinal premyè enstans Miragwàn nan. Se sa misye rapòte m nan yon voice ke komisè a te voye ba li, li di m ke li pa gen pwoblèm depi n ap pran mezi Pou ke operasyon an rekòmanse, li menm, li pa gen pwoblèm. Alò, èske l pa di pou ki sa, donk, komisè a te tire kou sou li a? N ap pale de direktè imigrasyon ak emigrasyon Miragwàn nan. Bon, mwen kwè komisè la, li pale anpil nan radyo, li pale anpil sou rezo sosyo yo. M panse ke n ap gen kapasite pou n tande egzakteman sa li di yo. Èske ou konprann? E bon, ann di ke gen yon seri de bagay m pa bezwen rantre ladan yo, paske se yon otorite ke li ye, mwen menm kòm delege ki plase nan pi wo nivo ki sanse la pou regile e enstitisyon yo, e di ke m pa oblije di tout bagay. Èske nou konprann? M pa plase pou m di tout bagay, la sèl choz ke nou deja sou yon chemen dantant e. Mèkredi, se sur a 80 pousan biwo imigrasyon an lap louvri. Men nap tou voye yon siyal pou moun yo kap vini yo poun fè yo konnen e nap louvri sèt men se pa nouvo moun nou pral bay sèvis se moun ki te alatant yo. Ann di ke pandan tout peryòd sa nou gen pli de 700 moun ki alatant ki deja gen pyès yo depoze anndan. ki pa janm ka parèt devan kamera pou yo fè foto enben mentnan nou pral kreye yon mwayen pou nou libere pil moun sa yo ki an atant lan epi aprè sa nap rekòmanse avèk nouvo moun se sur si nou ouvè si nou ouvri mèkredi nou ka pran mèkredi jedi vandredi a la rigè nou ka travay samdi pou pèmèt nou libere moun sa yo pèmèt yo kapab. fè foto pou yal lakay yo epi apati de lendi nap pran nouvo moun pou ke nou ka kontinye avèk sèvis la. Ann di ke mwen pa di ke sa pa rive fèt men pafwa tou gen bagay ki rete nan kad akizasyon paske lè yon moun ou anndan yon biwo se ou k la prèske chak jou anndan biwo a kap asire disiplin anndan biwo a si yon moun fè yon mwa li paka parèt devan kamera poul fè foto kèlke pa ou pat gen anyen ou tap regle anndan. Ok sa vle di ke sa yon moun kapab fè analiz la pou di egzakteman si yon mwa moun nan ap vin la chak jou li pa janm ka jwenn sèvis yon mwa edmi li pa jwenn sèvis sa vle di ke gen yon pwoblèm kèlke pa an nou di ke pwoblèm nan se yon pwoblèm jeneralize ke li ye. desizyon Pou nou kapab fème biro imigrasyon Miragwàn nan pa rapò a yon pil dezòd, pa rapò a pil dezòd ki tap fèt ladan li. Nou konnen an Ayiti nou genyen yon bagay lakay nou, kèlkeswa sa kap fèt ki gen lajan ladan li, gen yon fenomèn raketè ki devlope ladan li, gen yon fenomèn dezòd jeneralize ke nou jwenn ladan li. Pakonsekan, pou n te kab evite anpil dezòd k ap fèt nan Miragwàn nan kesyon paspò a, paske fò m siyale pou nou, nan kesyon paspò a, Miragwàn resevwa yon kantite moun nou kapab di ki prèske nan menm nivo avèk Pòtoprens, paske nou gen 5 depateman, se la yo vini vin fè paspò. Kèlkeswa kote moun nan sòti nan gran Sid la, se la l vini. E nou kapab di nou resevwa moun ki sòti de Fontamara ki vin la, yo vin fè paspò, kote ke nou gen yon nonb estrawòdinè ki vini, ki vin kreye yon, kòman dirèj, yon anbouteyaj. E anbouteyaj sa a pèmèt ke sèvis la pa kab delivre jan ke l ta delivre. E lè nou pral gade kapasite ke nou gen anndan imigrasyon an, an tèm de materyèl, e nou pa gen ase materyèl pou nou resevwa nonb de moun sa yo. E kalkile w anndan yon biwo kap resevwa pafwa gen 3, 4 mil moun ki nan lakou a, nou gen sèlman 2 grenn machin. Sa vle di ke 2 grenn machin nan paka rive satisfè. Nonb moun sa yo kap debake sou nou anndan Miragwàn. E vin genyen anpil lòt dezòd jeneralize ladann tou. Lè m di dezòd jeneralize, kote ke gen anpil lòt moun kap eseye fè afè pa yo, ajans kap eseye enfliyanse operasyon an. Mentnan, vin gen yon dènye bagay ki vin rive, se kote vin genyen yon lèsefwape ant komisè di gouvèneman Jean Ernest Muscadin ansanm avèk direktè imigrasyon an e apati de bagay sa ki vin rive a nou lèzotorite anndan depateman nou deside, lè m di nou lèzotorite mwen menm delege depatemantal nip lan, dwayen tribinal premyè enstans miragwàn nan, majistra miragwàn nan e lèzot otorite nou deside pou ke nou kapab mete. fèmen sèvis la pou jiskaske nou kab remedye a sitiyasyon ke nou kòmanse planifye paske lè w te wè m t ap monte a se jis nan rankont m sòti avèk dwayen an pou ke nou kapab diskite sou metòd oubyen fòmil ke nou pral itilize e pou nou kapab ouvri biwo a nan semèn nan. An di ke nou p ap rete fèmen pou lontan, an di demen. N ap antre nan yon faz de netwayaj paske lakou a li te estrèmman sal. Moun yo se la yo fè tout bezwen yo, tout fatra. Fotil byen ke nou fè yon netwayaj demen epi nou gen lòt bagay ke n ap gen pou n vin avèk yo tankou chèz pou n mete disponib pou moun yo pou yo kapab omwen pou yo chita yon fason pou ke sèvis la yo kapab jwenn li de fason pli rezonab. Alos n ap eseye byen konprann delege. Desizyon sa li vini dan ze premye tan an pa rapò avèk dezòd ki ap fèt lè moun yo vini nan an fèt biwo Miragwàn nan pou yo vin fè paspò men paralèlman a sa tou se pa rapò avèk mezantant ki te genyen antre Se yon yon dènye e an n di ke mezantant ki te genyen ansanm avèk direktè imigrasyon an. 2 lòt anplwaye avèk komisè la. Mentnan nou oblije entèvni pou ke nou kapab kòm otorite konstitiye pou nou kapab mete ou la pou pèmèt ke nou kapab rive jere bagay yo. Pwoblèm pi rèd paske komisè Muscadin li menm pa menm konsidere delege departemantal la kòm chèf. Dayè li menm li di on sèl moun ki chèf li. Ann tande l. Pou rezon sekirite, komisè Muscadin pa gen kote l manje, li pa gen kote l dòmi, li pa reponn avèk randevou pesonn. Men se chèf ou. Non, negatif. E minis ak chèf mwen. Ok, aprann sa. Se minis ak chèf komisè gouvènman yo. Se pa delege depatmantal la. Le commissaire Muscadin ne fait que provoquer beaucoup de polémiques au niveau de sa juridiction. Nap swiv pou n wè kòman sa ap fini, kòman listwa ap fini. Mwen m di nou mwen menm franchman. Wè yon nèg tankou Muscadin, m tèlman renmen l. M ap priye Bondye pou yo ta voye l nan Pòtoprens. Paske nèg sa ki te nan koridò a, ki vin nan boulva la, m ta renmen wè gouyad li nan Pòtoprens. Ou wè, si Muscadin ta vini nan Pòtoprens, msye, Muscadin pral bay Izo Bwa Kale, li pral bay Ti Lapli Bwa Kale, li pral bay anpil nèg Bwa Kale, 400 Mawozo Bwa Kale, Vitelòm Bwa Kale. Se pa vre pèp ayisyen? Tèt chaje. Nou tap ri komisè Muscadin. Nou tap ri komisè Muscadin. Banm di nou bagay. Nou panse peyi ak pa bon? Kom si nou konprann. Muscadin ki ap jere yon koridò, li ta kapab vin nan yon boulva pou l menm fè e ap. Fok nou fè trè atansyon wi. E pi banm di nou byen. Mwen tounen di nou sa anko. Fok ou gen sa n ta kapab rele yon sans de konpreyansyon. Fòk ou jije byen, si kèlken pretan avwa fe ou byen avwa akonpli sa tach avèk bokou deksterite, li pa sèlman sifi pou rete w ap gade sa k pase yo, fòk ou ale pi lwen. A ben, konprann byen sa m ap di nou an, fòk nou ale pi lwen. Mwen m pa kouri bat bravo lakontantman pou moun konsa. M pa kouri bat bravo lakontantman pou moun osi vit. Paske gen bagay fòk ou poze tèt ou kestyon. Antretan fò m di nou ke gon sitwayen lapolis te arete. Misye al yaya kò l sou Channmas. Etikèt bandi tonbe sou do sitwayen sa. Mesye m ap gade pou m wè nan entèwogatwa sitwayen an pa ka kenbe dlo. Dorestan Rousvelt Se non yon manm 400 mawozo lapolis la mete anba kòd nan kad operasyon Tònad ki lanse nan fen mwa janvye a, nan objektif pou bay repons ak tout bandi ki pa sispann mete dlo nan zye popilasyon an epi rive demantle fwaye gang yo sou tout teritwa nasyonal la. E kap make mwen vini paske anwa pa anwa pa bon manman m di avan yè manman m di m li pral jete fatra li jwenn 2 moun ki mouri e nan lari a youn nan antre youn pi wo ponp naze a nan antre lekòl sent inyas la devan lakay la youn nan antre nan yon lòt lekòl ki rele vijini san pè bò gaz koupab nan. Doristan Roosevelt te nan lis moun lapolis la t ap chèche pou divès zak li enplike, tankou kidnapin, vòl, asosyasyon malfektè. Malgre tout lapenn li t ap simaye, sa pa t anpeche l desann Channmas al taye banda nan kanaval. Ebyen, lapolis t ap veye anwo, yo t ap veye anba. Yo rive mete lapat sou misye. Ann al tande kòman l ap depale. Pase yon wa pa bon ki fè m rete Kwadè Boukè manman. Epi manman w rete. Manman m rete Kwadè Boukè. Epi l rete. Ki bò? Epi manman w rete ou. Non, ou konnen manman m e granmoun li ye e epi bagay. Manman m toujou rete. Depi w ap kòmandan m jiska mèt la m ka ba w adrès kay la. M ka ba w adrès la. Menm ke ou pa ka ale a pye. Men m konnen e cha. Manman m di m cha toujou vin kanpe devan lakay la. Anwo a ta gen yon derapaj pou yo pa di wi m te di sa yo depi yo sòti depi yo sòti nan kafou a vin fouye moun nan kafou a epi nou vin pa ka rete e nèg yo konn ap vin pran moun sou lari a avèk machin nèg Kisa m ta di la? Ke lapolis lage l? Paske jan misye ap kriye a la mesye, se kòm si misye moutre w li pa nan anyen menm! Men, sa konn rive anpil moun mwen di nou. Paske se pa le fèt ke w wè lapolis arete yon moun, pou w kouri di moun sa koupab. Si pa egzanp lapolis arete Izo, tout moun konn Izo. Si pa egzanp lapolis arete Vitelòm, tout moun konnen Vitelòm. Lapolis ta arete Ti Lapli, tout moun konnen Ti Lapli. Men, Imedyatman ou wè lapolis arete yon gwoup de nèg, nèg la pa gen zam nan men l, fòk ou poze yon ti entèwogasyon. Ou konprann sa m ap di nou? Fòk nou poze yon ti entèwogasyon. M pral vini ak yon emisyon toutalè, m pral pale de lapolis nan kad emisyon sila a e m pral pale sou dosye Vitelòm nan tou. Et que que que ça capable susciter une pile réaction.